Depi premye janvye 2022 a, gen yon gwoup de kretyen ki mete tèt yo ansanm, kote ke nou ape li la parole de Dieu. Objektif la se te li Bib la de Jenèz a Apokalips pandan tout ane 2022 a. Donk pou le moman genyen anpil moun ki gentan fini, majorite moun ki te fè pati de gwoup sa yo deja tèmine avèk lekti ke yo te genyen pou yo te fè pou 2022 a. Donk nou ap kontinye avèk menm aktivite sa o kou de ane 2023. Donk moun ki te la avèk nou pandan ane 2022 a, Y ap pase nan yon dezyèm faz de lekti kote ke nou pral genyen pou nou gen yon lòt plan de lekti pou nou li tout Bib la, men sesi avèk yon lòt objektif. E moun ki pa t avèk nou pandan 2022 ki vle rejwenn nou pandan ane 2023 a, n ap gen yon nouvo gwoup pou nou kapab entegre moun sa yo pou nou kapab li Lapawòl de Dye ansanm okou de ane 2023. Donk nou kreye yon gwoup WhatsApp pou sa kote ke sou gwoup sa chak jou moun nan ap kapab di ke li te li si li gen yon kestyon, yon tèks ke l te li, yon vèsè, yon pasaj ki te parèt difisil pou l te konprann, li kapab poze de kestyon e ansanm sou gwoup la n ap kapab la pou nou pataje ansanm pou nou fè jayi la limyè. Donk. Moun ki te patisipe ane 2022 yo te vrèman motive, vrèman enterese e nou gen asirans, nou gen sètitid ke okou de ane 2023 sa ankò pral genyen plis moun, nou genyen plizyè moun ki gentan rejwenn nou, ki gentan mete non yo nan lis pou 2023 si Dye ve e nap kontinye resevwa tout moun ki vle entegre. mouvman sa a kote ke nou ap li la paròl de Dye ansanm ou kapab fè li dirèkteman sou WhatsApp ou kap ekri nou nan nimewo sa a ki se 37 72 44 33 swa w ap ekri sms swa w ap rele nou ou di mwen swa w ap ekri nou pa WhatsApp se 33 56 93 92. 33 56 93 92 Donk nou ankouraje chak moun kap tande nou, kèlkeswa tranch daj ou, kèlkeswa kote ou ye atravè lemond, ou kapab patisipe nan aktivite de lekti sa. Donk se si e sèten ansanm nou va grandi e gen moun ki konn antame pwosesis pou li la pawòl de Dye, pou li bib la de jenèz a apokalips, men malerezman ki konn dekouraje o kou de rout. Men ansanm sou gwoup la, se tankou yon challenge ke li ye, donk chak moun yonn ap motive lòt, yonn ap ankouraje lòt, donk lèw wè moun sa li deja fini ou menm ou genyen yon angouman, ou genyen yon. yon devouman osi pou kapab fini donk sa pèmèt ke ou travay sa pèmèt ke ou rete motive e konsa pou ou menm tou pou kapab avanse donk mwen ankouraje chak moun ki ap tande mesaj sa kapab pataje li avèk yon lòt moun donk konsa nou kapab genyen plis moun ke posib ki va rejwenn nou nan inisyativ sa nou kapab fè mesaj la pase dan nan radyo yo, nou kapab fè l pase nan kilt yo, nan reyinyon jenès yo, nan tout kote ke moun gen chans pou reyini ansanm, nou kapab fè mesaj la pase pou ke ansanm nou li la pawòl de Dye paske gen anpil trezò ki kache, gen anpil bèl pwomès ke Bondye fè nou, gen anpil sa ke nou te kapab gentan jwi nan Bondye men piske nou Nou pa li pawòl la, nou pa konnen ki pwomès ke Bondye li menm li genyen sou lavi nou, sa pèmèt ke pwomès yo la, benediksyon yo la men nou pa kapab jwi de yo. Men yn fwa ke nou li la pawòl de Dye, nou okouran, nou konnen men kisa Bondye pwomèt nou, donk nap kapab mennen yon vi kretyèn bokou plis ekilibre. Donk, nou remèsye tout moun ki te gentan avèk nou pandan 2022 e k ap kontinye avèk nou o kou de 2023. E nou remèsye tout moun ki gentan rejwenn nou osi pou fè wout la ansanm pou 2023 e moun ki pral rejwenn nou nan dènye jou sa yo ki rete nan ane 2022 a. Nou deja di yo byenvini e n ap vrèman kontan pou nou fè wout la ansanm e se pral vrèman yon ane de benediksyon pou chak moun ki va rejwenn nou nan processus de lecture biblique sa. Mèsi a tout moun, mèsi paske n ap pataje mesaj la. Mwen se zanmi nou, mwen se frè nou, Adorateur Bertin Dorvilmore. Donk mwen raple nimewo ke nou kapab ekri dirèkteman sou WhatsApp. se 33 56 93 92 donk 33 56 93 92 ekri nou dirèkteman sou whatsapp wap ekri nou wap di nou men kòmanw rele wap ekri nou wap di nou nonw epi men ki zòn ke ou ye epi wap di nou ke ou vle patisipe nan seyans de lekti nan mouvman de lekti oubyen nan.